Pandan 18 an pral nan 20 tan, se nou nan geto yo k ap mouri grangou, se nou k pa ka manje. Avan yon nèg ap di, yon nèg ap di ou kwè Aristide pral pran l, sezi yo sezi. Paske gen nèg la si se yo, Ameriken te lonmen, lè konsa w t ap pran kostim yo. Gwo machin yo, y ap woule, y ap moute sou pèp la, paske se Ameriken ki konn chwazi yo. E poutèt sa, nou menm, nou di nèg yo e pa Ameriken ki chwazi Aristide. Se Letènèl ki di pou Ameriken pale nan pawòl nan dosye Ayiti a. Nou fè chwa deja. Nou te pran Aristide anndan legliz katolik, nou fè l vin jwenn esklav yo. N ap di yo, nou pa pale esklav ankò nan dènye tan avèk la relijyon. On sèl relijyon nou gen la l rele lavalas. Nou pa nan relijyon. Relijyon pa nou an, li soti anndan legliz womèn nan, li pran lari, li vin jwenn esklav yo. N ap di Aristide, souple, m konnen w p ap janm pè. Yon sèl bagay lap di madan Aristide fèt atansyon Aristide se frè nou Aristide se papa nou se nou kap soufri nan geto yo se nou kap rele Aristide pa la nou fè 7 an nap rele pou wa a tounen e lèl tounen an gon lòt sakrifis ki pral fèt anndan planèt la nap di ni pitit Aristide yo poze yo paske dènye tan an si Aristide ta fè bak Ayiti ap disparèt ak tout pèp la ladan l paske nou rive yon kote nou pa ka manje, nou pa ka voye pitit nou lekòl, pa gen inivèsite, pa gen lopital, n ap mouri grangou. Yon sèl bagay n ap di pèp la, dènye kontra apokalips la, li bout pous masisya madivin yo ki pran peyi a, ki kraze l, ki met fatra ladan l. Nou pa ka manje, Nap di masisi a madivin yo, dènye tan apokalips la, se pou nasyon an ye, se pou pèp ki ret site solèy, lasalin, bèlè, tokyo, matisan, kafou, kafoufèy, nou pap pranl nan men yo, nap di aristid, site solèy ap tann ou, lasalin ap pann ou, peyi a, peyi a, peyi a, peyi a, Pe a pa nan men yo, pe a pa nan men yo, se Ayiti ki kapitèn bato a. Papa ou tande, ou tande kri pèp la, ou tande kri militan yo, depi 29 fevriye 2004 nap soufri, nou grangou, nou pa ka manje, nou pran bal nou ofon, jounen jodi an. Ou menm ki devan zye nou apre 18 an, apre 18 an yo te mete w sou kote yo te di se ou k t ap kraze peyi an, se ou k t ap lame jenès yo nan katye popilè yo, ebyen jodi an apse ak pete nan boul figi yo, yo te wè sa yo te di an, monsonje ke yo te fè sou ou a avan 2004 lan, Jounen jodi an, enben jenès la, li pa wè lòt lidè, li pa wè lòt moun, se ou menm ki anfas yo Doktè Doktè Jean Bertrand Aristide, retounen pou kapab vin fè peyi an vin resouri paske se ou ki oksijèn peyi an. Site Solèy ap tann ou. Site Solèy ap tann ou, Bèlè ap tann ou, katye, tout katye popilè yo nèt ap tann ou. Lemond ap tann ou. Pa fè nou wont, m konnen w pap janm fè nou wont e nou menm batay la se nou kap mennen batay la e nou la jouskobou e nou pap fè bak e Titid m konnen w paka fè bak Nan non sendika chofè moto legal yo ki anndan AON, Ansanm Oganizasyon Nasyonal, n ap di laprès pale, ekri, anliy, televize, Pou kokenn chenn mèsi pou jou dimanch ki te 26 jwen an, lè yo te dakò soti de Channmas jiskaske yo rive Taba, yo t ap bay anpil enèji, men tou pou te al kouvri bann pil pakèt moun ki te nan lari a ki t ap reklame doktè, prezidan, Jean Bertrand Aristide pou twazyèm fwa. E n ap di, sa k te pase jou dimanch 26 jwen an, se tòkèt la chay la vire! Nou pral kòmanse wè chay la. Apati de vandredi kap 15 jiyè kap fèt Doktè Prezidan Aristid ki se dat de nesans li. Jou sa a, an pwovens kou kapital, ouvriye kou ti machann, pwofesè kou elèv, nou pral manifeste. Lanmou nou lòt fwa ankò a Doktè, Prezidan, Jean Bertrand Aristide! Pandan n ap mobilize, n ap mande Doktè, Prezidan Aristide, twazyèm vèsyon pou kontinye vin fè lekòl, kontinye fè lopital, kontinye fè wout, kontinye bay lapè nan tèt, lapè nan vant, e kontinye fè bèl kay e bati tonm. Eben, n ap di konsa, Ariel Henry de facto a tout alye k al jwenn li ki te konn sou beton avè nou, k al vann lit pèp la, n ap di Ariel, gaz la pa p ka moute yon dezyèm fwa. Jamè! Jamè! Si Ariel Henry ak alye li yo. San nou pap bliye onzyèm nan ki pa janm lage pèp ayisyen an, nap salye tout pèp ayisyen an ki toujou kenbe tèt fas ak sistèm kriminèl peze souse sa. Pèp vanyan ki kwè nan ideyal aristidyen an ki se Ayiti ak tout richès li yo dwe osèvis Tout pitit tè a, zansèt nou yo, Papa Desalin, Tousen Louvèti, Kapwa, Franswa Kapwa, te bay vi yo, san yo ak konesans nan batay kont tout fòm inegalite ki fè jounen jodi a yo kite yon tè ki se Ayiti. Yon non ki se Ayisyen. Mwen menm. Òganizasyon nasyonal yo nan peyi a ap di pèp ayisyen an yon kokennchenn mèsi. N ap mande popilasyon an bat bwavo pou pèp ayisyen an. Ak tout militan òganizasyon de baz yo. ki kwè nan chanjman total kapital nan peyi Dayiti, n ap di yon lòt fwa ankò yon gwo kokenn mèsi. N ap di yo mèsi paske nou kwè nan jou k ap vini la ki se 15 jiyè k ap vini la, vandredi, nou pral fete ansanm ak lidè karismatik nou an ki se Doktè Jean Bertrand Aristide, Pou nou di l bòn fèt. E n ap tou di li kle bato a pa nan men n, se nan men l li ye. N ap pwofite di yon kokennchenn mèsi ankò pou tout moun alawonn Badè ki te patisipe dimanch 26 jen an e ki te rann yon reyisit total kapital. Se te yon selebrasyon lanmou ak konsyans ki te sou beton an. Tout òganizasyon nasyonal ak entènasyonal, spesyalman Backup Haiti, òganizasyon sendikay yo, tankou, moto, tekstil, transpò, edikasyon, peyizan, jounalis elatriye ki te rann 26 la reyalize. Vandredi 15 jiyè k ap vini la sa nou pral fè yon kalkil matematik ansanm ki se Lanmou pèp la, plis lanmou Titid, egal lapè nan tèt, lapè nan N ap pwofite voye senpati nou bay fanmi Garry Phélémon ki tonbe jou 26 jen an pandan l soti nan manifestasyon devan pòt lakay li. N ap di yo. Yon gwo gwo gwo gwo mèsi di fèt ke militan yo pral akonpaye Garry Mercredi pou yo voye l ale nan dinite avèk mayo Prezidan Aristide ki te sou estoma l. Yon bon militan N ap di batay la p ap fini, batay la fèt kòmanse, yon bon militan se yon bon patriyòt, Yon bon patriyòt se yon bon militan. Nap di, Aristi, Ayiti pou Aristid, Aristid pou Ayiti. Ayiti pou Aristid, Aristid pou Ayiti.